Nap mande jistis e reparasyon pou yo, nap kontinye akonpanye yo e fè solidarite avè yo, se sa nou menm o nivo sektè demokratik la ke nou toujou fè. E pou akonpanye yo pou yo jwenn jistis, enben se presyon pou nou kontinye mete sou aparèy leta yo, pou nou kontinye mete sou enstitisyon yo, pou viktim sa yo. Menm lè yo mouri, yo mouri nèt, men o mwen paran yo e fanmi yo, pitit yo, omwen plizoumwen, a konsolide depa moun sa yo atravè jistis e reparasyon. Yon pèp san memwa se yon pèp ki pa gen avni. Si ou pa konn kote ou soti, ou pa p janm konnen kote ou prale. Sektè demokratik la pa manje manje bliye. Pèp ayisyen pa manje manje bliye. Nou tout nou konnen kisa ki te pase isi a 29 novanm 1987. Koudi a fè egzakteman 34 lan. Pèp ayisyen ki tap chèche demokrasi, bilten vòt li nan men l e se konstate 34 an aprè pa janm gon pwosè ki fèt. Se 34 an denjistis, 34 an denpinite. Jodi a sektè demokratik la, isi a, sou sit la, Collège Argentine Bellegarde, pou nou di nou pa bliye viktim yo. E jodi a, ofisyèlman e solanèlman, sektè demokratik la lanse pwojè sa a. Se le pwojè. de la construction du mausolée des martyrs pour la démocratie. Men imaj la la a. N ap kòmanse konstriksyon an an janvye 2022, paske nou pa gen dwa bliye viktim yo. Fòk jenerasyon k ap vini yo toujou konnen 29 novanm 1987 kisa ki te pase. Ebyen. Pa janm gen yon pwosè ki fèt. 34 an denpinite. Menm jan an tou, viktim masak Lasalin yo, moun Jovenel Moise, Michel Martelly asasinen, yo poko janm jwenn jistis. Viktim masak Bèlè yo, moun sa yo, Jovenel Moise, Michel Martelly asasinen, yo poko janm jwenn jistis. Nou panse a viktim masak Site Solèy yo ke yo masakre ki poko janm jwenn jistis. Nou panse tou a pèp ayisyen paske nan gwo dezòd, nan gwo gagòt ki fèt nan lajan Petwokaribe a, pi gwo viktim nan se pèp ayisyen. Sektè Demokratik la renouvle volonte l pou l akonpaye pèp ayisyen, akonpaye tout viktim yo nan batay pou demokrasi fleri nan peyi Dayiti, nan batay pou chanje efektivman kondisyon lavi pèp ayisyen. Nou pa manje bliye, paske yon pèp ki bliye kote l soti, pèp sa a pap janm konnen kote l prale. Jodi a. Nou panse a tout viktim yo. Nou panse a viktim masak Riyal Vayan. Nou panse a viktim nan katye popilè yo. Nou panse a Ti Blan Tatou. Nou panse a e Patonye Dorval. Nou panse a viktim Dèlma 32. Nou panse avèk Antwanèt Diklè. Nou panse avèk tout viktim yo. E, e, e, e. Map di sa, viktim ravin Pintade yo, yo nan kè nou tou. E mozole sa ki pral konstwi, ki pral kòmanse konstwi an janvye 2022, se pa sèlman non viktim masak Riyèl Vayan yo kap ladan l. Lap gen non viktim masak ravin Pintade yo. Lap gen non viktim masak Bèlè. Non masak, non viktim masak Site Solèy. Lap gen non. Viktim masak Ruyel Maya l ap gen non viktim masak ki fèt nan peyi a e l ap gen non moun ki viktim, moun ki tonbe nan batay pou demokrasi fleri nan peyi Dayiti. Paske, on pèp san memwa se yon pèp san avni. Se avèk anpil respè Sektè Demokratik e Popilè a jodi a, Isi a Ruel Vaillant, nou salye memwa viktim 29 novanm 87 yo, se avèk menm respè sa a nou salye memwa tout lòt moun ki tonbe nan batay pou demokrasi boujonnen nan peyi Dayiti e n ap toujou rete bò kote pèp la, n ap toujou konbat sila yo ki kraze peyi a pandan dizan, kèlkeswa non yo, kèlkeswa koulè yo, n ap konbat yo. jis ka la viktwa final, jis ka la dènyè kartouch. Nou la jodi a se nan kad devwa de memwa sa e sa pa fèt fasil, nou menm nan sektè demokratik la nan angajman ke nou pran pou nou akonpanye popilasyon an e akonpanye jenerasyon sa. ke w pale de li a, ki pa t la, ki pa konnen ki sa k te pase 29 novanm 1987, se nan sans pou nou fè rete vivan sa k te pase an pou ke pou jamè sa yo pa pase ankò, nou sonje se aprè 1986, kote diktati fewòs Duvalier yo te tonbe, pèp ayisyen an te kanpe pou yo te al patisipe nan premyè eleksyon lib, onèt ak demokratik. Rive la a ak anpil lòt kote, rive nan lekòl Nasyonal Argentine Bellegarde nan Riyèl Vayan, Makout, Tonton Makout, Lame Dayiti, krible anpil anpil konpatriyòt nou yo ak bilten vòt yo nan men yo, Kanmarad sa yo, yo te vle demokrasi. Kanmarad sa yo te kwè ke diktati ke yo te goumen pou li, pou te bani 7 fevriye ki te tonbe 7 fevriye 1986 lan, yo te kwè ak bilten vòt yo, yo ta ka vin chanje dòn nan. Malerezman, fòs obski yo, malerezman, sistèm, sistèm imond lan, Li te vin fè yo nwaye san yo la, li te vin nwaye san yo la ak bilten vòt yo nan men. Konsa, nan kad travay de mémoire sa a, ke sektè demokratik lan garanti ke li menm l ap pouswiv, lane nou toujou vin la a, nou toujou vin fè reviv memwa sa k te pase a. Senbolikman, lane dènyè an nou te fè fè yon frèsk miral nan mur Lekòl Nasyonal Arjantin Bellegarde la. Ki raple sèn nan Nwèl yon manb lame Dayiti nan polis ki te nan lame Dayiti k ap janbe kadav, k ap pile san moun, rigòl san moun yo k ap koule ak bilten vòt yo nan men yo ki te vle lademokrasi, nou wè imaj sa a la, imaj sa a dwe rete vivan. E ase souvan, lè bagay sa yo pase, pa gen jistis. Mèt Andre konn di m, menm devwa de memwa lan, yo pa kite yon kote, yo pa kite yon senbòl pou jenerasyon fiti yo kapab toujou gen nan lespri yo sa k te pase. Nou menm nan sektè demokratik lan, nou di nou angaje nou nan batay sa a. Nou angaje nou nan batay sa a pou nou fè memwa frè nou yo, sè nou yo ki mouri sou chan batay, batay pou demokrasi, batay pou moun vin moun, nou menm nan sektè demokratik lan nou di n ap kenbe flanbo sa a e se nan kad sa a nou prezante Imaj sa a, foto sa a ke nou tire sou yon moniman, yon mozole ki fèt deja, ke nou mande gon firm d'ingénierie kap travay sou li, e 18 janvye 2022 la a, isi an, nan non tout viktim, tout moun, tout fanm, tout gason, tout jèn, tout granmoun ki tonbe pou demokrasi, la. Fòn gon mozole e mozole a pral fèt lap kòmanse an janvye 2022 sektè demokratik lan pran angajman pou sa travay de devwa de memwa lan nou angaje n pou n kontinye fè l.